Bòn nouvèl! Ou menm ki di ou renmen peyi Dayiti, ou menm ki di ou prè pou fè sakrifis pou peyi Dayiti, ou menm tout lasentjounen k ap pwonmennen nan radyo ki a. Tè a nan lari a, ki di w ap batay kont sistèm nan. Ou menm tout la senk jounen k ap pwonmennen tout kote, k ap rele anmwey ensekirite, anmwey kidnapin, anmwey lavi chè, anmwey kriz politik. Moman rive pou w mete pye w nan batay la pou tout bon pou w delivre peyi Dayiti. Pèp Ayisyen mwen gen yon bòn nouvèl pou w. Bòn nouvèl sa se operasyon trangle oligak kowonpi. Wi, sa gen kèk jou, peyi Kanada anonse yo pran sanksyon kont 3 oligak kowonpi k ap finanse gang nan peyi Dayiti, ki se Cherif Abdala, Jilbèr Bidjo ansanm avèk Renòl Dib. Frè se sè byeneme, ou menm ki santi w bouke ansanm avèk ensekirite, ou menm ki reve tounen lakay ou pa kapab, se moman. pou foure men w, pou foure tout kò w nan batay sa. Frè e sè byeneme, èske ou konnen nou ka bay oligak kowonpi sa yo monnen pyès yo, nou ka trangle yo, nou ka mete yo sou kote nan peyi Dayiti san nou pa tire yon kout wòch, e non sèlman sa tou, san nou pa boule yon grenn kawotchou? Fouco pot bon nouvèl pou ou, ou mèt rale chèz ou, kòmanse pataje videyo sila. Frèz e sè byeneme jounen jodi a se bòn nouvèl sèlman, anfen! Karòt la kuit! Mizik Gobe Jojo se yon mizik Fouco ap mete deyò nan. Frèz e sè byeneme, karòt la kuit, antretan map fè ou konnen. Jounen jodi a menm fè 17 mwa depi oligak kowonpi mele ansanm avèk politisyen kriminèl nan lajistis te asasine prezidan Jovenel Moïse andedan chanm lakay li ebyen gen youn nan prezime asasen yo ki temwanye devan lajistis nan peyi Lèzetazini ki fè konnen kay prezidan yo t ale a son kòb yo t al chèche yon gwo fòt sòm kòb ke yon dwòg dilè te bay prezidan pou kapab fasilite yon kokayin pase nan peyi Dayiti pou ale Ozetazini Damerik. Men se kwa listwa. Donk se sa ki ekri nan yon atik Miami Herald mete deyò. Pèp Ayisyen ou pral jwenn plis detay wi. Men n ap tou di w en en. Nou fè setan kay bawon nou konn gouyad tout ti zonbi. Monchè m pa kache di nou divèsyon sa a. pap pase. Frèse sè byeneme genyen pòt pawòl lapolis la ki se Garry Derosier nan yon konferans pou laprès jounen jodi a menm li prezante bilan operasyon lapolis mennen pandan dènye moman yo la e anonse yo mete ti tcho tcho sou prim de risk polisye yo ou pral tande deklarasyonl ak divès lòt desizyon yo pran pou fen dane a la. Non, se Wa Anri k ap fè koze nan larepiblik. Premye minis Ariel Henry voye lèt bay responsab imigrasyon nan peyi Dayiti, sa ki anlè kou atè tankou nan dlo, li fè yo konnen pa kite okenn minis, okenn responsab nan gouvènman an pati kite peyi a. Pèp ayisyen jwèt la gate wi. Donk si pou mesye sa yo kite peyi Dayiti fòk ke premye minis Ariel Henry ba yo otorizasyon se wa Henry kap fè koze prese se byen demen nou pral baw detay jan ti pwovèb kreyòl la dil asasen toujou sispèk e se sou pawòl sa map diw byen vini pandan map envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa a pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Frè se sè byen eme, donk jan ke m te anonse w karòt la kwit donk w ap jwenn mizik la disponib sou chanèl la wè mizik sila a. Wala. Yo gobe Jojo donk sa fè lontan ou t ap tande yon pati nan mizik sa anfen se disponib monte sou chanèl la w ap jwenn li e w ap jwenn link lan tou anba videyo a klike al enjoy pa kenbe l pou kò w pataje l ansanm avèk yon lòt zanmi. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te chouk bra nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbrik. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. On ti bonòm ka plen kay On ti bonòm ka plen kay Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Yes! Medam, matmwazèl e mesye, moman rive pou nou monte yon konplo. Konplo sa a se konplo pou n sove peyi Dayiti. Sa fè yon bon bout tan, plis pase 200 lane depi n ap fè konplo pou n detui peyi a, depi n ap fè konplo pou n gangsterize peyi a, depi n ap fè konplo nou vann peyi a. Moman rive pou nou fè yon konplo pou n sove peyi Dayiti, pou n mete peyi nou sou ray chanjman puiske se responsabilite nou. Nan kòmansman semèn nan jan nou tout konnen l, ebyen peyi Kanada te anonse sanksyon yo pran kont 3 oligak, Yo finanse tout pati politik nèt lè ke gen eleksyon. E Jovenel Moise, ex prezidan, jounen jodi a fè 17 mwa depi l asasine, te pran nan menm pyèj sa. E se youn nan rezon, nan pwojè nouvèl konstitisyon an, li te di, fòk ke gen yon KEP pèmanan, e non sèlman sa tou, fòk ke gen lajan ki disponib pou tout kandida pou ke yo kapab fè kanpay, yon fason pou ke yo pa al leve lajan nan men oligak kowonpi yo. Eske ou konprann pèp ayisyen? Byen ke nou konnen anpil nan yo byen visye Yo renmen lè yap mache frite, paske gon seri de politisyen nan peyi dayiti, yo gen mwayen. Se pa dat yo ap vòlè nan leta, se pa dat yo nan dwòg, se pa dat yo ap finanse gang, yo ap achte zam etc. Men, lè ke yo rive nan yon kafou pou yo ale nan eleksyon, yo pap janm rale lajan nan pòch yo pou yo envesti nan kanpay yo. men yo prefere al trennen devan mesye ki fè pati de elit ekonomik peyi a, yo menm ki pa gen okenn enterè pou wè peyi Dayiti avanse paske jan l ye a li bon pou yo, se konsa yo fè bè yo, ebyen yo menm lè ke yo al jwenn yo, yo fè yo de pwopozisyon e lè ke yo fin chèf, donk se yo menm ki mèt ke yo, ou konprann? Donk nenpòt desizyon mesye sa yo pran, dirijan nou yo se wi e amèn paske yo pa respekte tèt yo. Donk, medam madmwazèl e mesye konprann byen dosye sa, lè ke gon gwoup nèg nan peyi a ki chwazi finanse tout kandida. Donk, lè ke youn rive, lòt la pa rive, yo stil toujou nan pouvwa paske yo te envesti nan tout. yo envesti nan sa ki pap bon nan eleksyon an, yo envesti nan sa yo wè kap genyen nan eleksyon an. E moun ki genyen nan eleksyon an pèp ayisyen, konprann byen, li menm lè l rive nan tèt peyi a, gon fason l te fè kanpay, gen pwojè ke l te genyen pou le peyi, Lè ke l rive, l ap kontre avèk barikad agoch, barikad adwat, enstabilite politik, kidnapin etc. Li menm l ap vanse, l ap pran de desizyon pou fè refòm nan bwat leta yo, ebyen ki sa ki pral pase, refòm sa yo pa bon pou gwoup mesye ki se elit ekonomik nan peyi a, paske yo menm se nan enstabilite a pou yo fè lajan, ebyen ki sa ki pral pase, menm gwoup moun ki pat bon yo nan eleksyon, ebyen yo menm yo pral leve dèyè yo pou manifeste kont moun ki te bon nan eleksyon yo te finanse tou. Paske fòk yo kreye divèsyon, fòk yo kreye gwo, fòk yo limen gwo dife nan peyi a nan moman sa a pou biznis yo kapab kontinye mache san pwoblèm pèp ayisyen. Paske yo pa vle pou peyi a gen stabilite. pou ke leta fonksyone jan ke l ta sipoze fonksyone e malerezman nou gon seri bann lòt ki di yo fè pati de opozisyon sou ekip bann tchoul sou ekip bann visye donk lè w tande yo fin finanse yo yo pa bon nan eleksyon kisa ki pral pase pèp ayisyen. E gwo tèt sa, gwo boujwa sa ki finanse moun ki te sou pouvwa, li pral pran nèg ki nan opozisyon l te finanse yo pou leve kont sa ki o pouvwa, pa bliye l pral fè yo dè pwopozisyon, li pral fè yo dè òf pou l di ebyen si nou ede m manifeste mwen menm m ap fè lòbyin nan entènasyonal la pou m kapab jete misye ebyen e ou menm m pral mete prezidan. Map batay pou m fè w responsab tèl ministè. Men ki kantite lajan ou pral jwenn. Men ki kantite pousantaj wap genyen nan tèl bagay, nan tèl vye kontra ki pral siyen, etsetera. Donk, lè konsa, mesye yo menm ki son bann pakèt ti visye, ti grangou, ebyen, yo pote boure. Donk, si son bagay serye yo tap regle, jounen jodi a, pa rapò a ansanb de revandikasyon nèg opozisyon nan jou pase yo, jounen jodi a peyi dayiti pa tap rive nan kafou li ye la se pa paske ou te banm lajan se pa paske ou te finansem pou mal ret avew poum few plezi hum men poukisa wi neg yo gobe jojo pep ayisyen se pa paske ou te banm lajan se pa paske ou te sipotem poum chwazi rete nan labou ansanm avew non. Donk sa ka rive, pandan ke w t ap finanse m nan, mwen wè ke w te de bòn volonte. E se sa l sipoze ye. Donk ou kapab konprann, pèp ayisyen, se ke moun sa yo pa gen okenn enterè nan peyi a. Si yo te gen enterè nan peyi a, ou konn sa yo t ap fè? Lè ke gen yon ekip kandida, e yon ekip moun ki di yo pral poze kandidati yo pou prezidan, pou senatè, etsetera, yo t ap di se tèl gwoup y ap finanse. Epi gon lòt klan ki t ap di n ap finanse tèl gwoup. Yo chak t ap pran yon gwoup, se lè sa a ou t ap wè si ke yo renmen peyi Dayiti, si ke yo vle peyi Dayiti avanse. E se pa pou san rezon ou raple ou Jovenel Moïse te kanpe l di, Gon se gon gwo towo k te vin kote li di prezidan se pa tout lè non stabilite a bon pou nou. Se pa tout lè stabilite a bon pou nou, se enstabilite a ki bon pou nou paske je naj nan lè zo twouble. Donk lè ke nèg la chwazi vide lajan nan tou de kan yo, èske w konprann? Donk lè l vide lajan ni nan pouvwa, li l vide lajan ni nan opozisyon, donk kounye a la l vin kreye yon gè. Li vin kreye yon kriz pèp ayisyen. Se menm jan mesye yo anlè epi tout gwoup gang yo yo gen kontwòl yo anba. Paske yo finanse ni jenèf, yo finanse ni jepèp. On maten ou tande voup batay pete kout bal etc. Pandan tan sa biznis yo ap pase. E lè ke w tande yo finanse ni pouvwa, yo finanse ni opozisyon. Se pou ka kreye divèsyon pèp ayisyen paske yo pa vle peyi a gen stabilite ladan. Si w te vle stabilite nan peyi a, ebyen w t ap kenbe yon gwoup, ou kite lòt gwoup la ou di chache yon lòt grenn. Men e pa mwen menm k ap finanse yo. Men yo chwazi finanse tout se paske yo pa gen enterè nan peyi a, yo pa vle peyi a gen stabilite. Donk kounya la a, pandan ke w finanse m. M konnen w nan nan sa k pa sa. E se youn nan rezon ki fè w wè majorite politisyen nou yo, moun ki nan lajistis se pa konnen yo pa konnen gon gwoup oligak k ap fè tout vye zak malonnèt men a ki figi, a ki men, hein, a ki pye yo, ki pye yo ap mete devan pou yo al arete moun sa yo. Konprann byen ou pèp ayisyen, ki pye yo ap mete devan, ak ki men yo pral ekri manda, ak ki bouch yo pral kanpe pou fè de deklarasyon kont moun sa yo. Paske yo finanse ni opozisyon, yo finanse ni pouvwa tou. Donk kounye a la, lè dwòg la ap pase, kòm etan done mwen te finanse ou, ou oblije pe bouch ou ba l pase. Eske ou konprann bagay yo pèp ayisyen? Ou oblije pe bouch ou ba l pase. Donk kounya la a, mesye ki nan opozisyon yo, si tout fwa gouvènman li menm li deside koresponn ansanm avèk moun ki te finanse l la, li di bagay la pa ka rete konsa, fòk ke gon desizyon ki pran, ou pa ka ap fè trafik konsa, ou pa ka ap finanse gang konsa nan peyi a. Ebyen menm li menm nan ankò ale kot mesye opozisyon yo, yo di oh oh men prezidan soti pou l bon m pwoblèm wi. Nou fin envesti lajan nou nan li soti pou l ban n pwoblèm l ap met prensip sou nou. Gade, yon kòb tonbe atè a fap pèp ayisyen. Tonbe lajan tonbe rapid men yo di w prezidan! Tande byen wi pèp ayisyen, yo di w prezidan! Li an afè ansanm avèk tèl, tèl gwoup oligak, mesye sa yo nan dwòg, epi w tande voup medya pran tout. Se sistèm nan yo ap chofe pèp ayisyen. Tout ap travay pou menm bòs. Prezidan sa pa ka rete, fòk l ale, non, anmwey, kominote entènasyonal, nou pa bezwen moun sa, n ap kraze sistèm nan. Tandiske sistèm nan kòk mete yo deyò pèp ayisyen. Se sistèm nan k ba yo mil goud mete yo deyò si se pat sistèm nan ki te konn ba yo mil goud mete yo deyò jounen jodi a nan kafou peyi dayiti rive la l pa tap rive 17 mwa aprè asasina jovenel moïse e ou kapab wè mesye sa yo ki tap kritike sektè prive ki tap kritike lentènasyonal ki te nan lari a kont prezidan lè prezidan ap pran desizyon kont oligak yo. Malerezman son ekip bann restavèk, son ekip esklav volontè. Se menm oligak la ki mete yo deyò. Jounen jodi a, èske w tande yo pale oligak mal? Èske w tande yo di w y ap batay pou kraze sistèm? Te janm gen sistèm pou yo? Èske w konprann pèp ayisyen? Se pa pou san rezon Jovenel Moïse te di w gon nèg ki te debake kote l li di prezidan se pa tout lè stabilite a bon pou nou. Se jan peyi a ye la, se konsa l bon pou yo pèp ayisyen, fò n konprann sa, li lè li tan pou nou fè yon konplo pou n delivre peyi dayiti. Wi, li lè li tan pou n fè yon konplo pou ke nou delivre peyi dayiti, se ekstrèmeman enpòtan. E se responsabilite nou li ye. Eske w konprann pèp ayisyen, yo nan tèt gang yo, yo nan tèt pouvwa, yo ap finanse tout kote, yo ap bay lajan tout kote epi nou menm nou anba nou konsa, n ap kraze. E Jovenel Moïse te kanpe l di mesye yo, koulèv 7 tèt la m prèske fin koupe tèt yo wi. Nou pouse m on peyi lòk M dakò m ajenou Wi m dakò ke m ajenou Mwen obeyi Men rejwenn mwen non Mwen prè pou m ba nou 95 pousan M ap ret a 5 pousan pou m kraze sistèm nan E malgre sa pèp ayisyen Yo fè konplo yo touye Jovenel Moïse E men jounen jodi a zo a koke nan gòj yo Medam matmwazèl e mesye Se kounye a k pral gen koze nan peyi dayiti Li lè li tan pou nou fè yon konplo Pou n sove peyi sila a. E frèzesè byeneme, pou m montre ou kòman sistèm nan byen monte, donk, lò w tande yo fin envesti nan yon moun li prezidan, yo te envesti nan lòt la tou ki pa rive prezidan, li vin fè pati de opozisyon. Yo deja konnen si tout fwa moun sa a ta chanje fizi l depòl li, li ta di fòk refòm fèt, fòk peyizan, fòk pwodiksyon nasyonal la batay pou gon bagay ki fèt nan peyi a, yo p ap dakò ansanm avè l. Ebyen lòt gwoup la li menm pral kanpe anfas. Ebyen ki sa ki vin pase? Tranzisyon an vin tounen yon tradisyon nan peyi Dayiti. Se sa k vin kreye tranzisyon an, pèp ayisyen. Pase tèlman gen lajan atè pou destabilize, tèlman gen lajan atè pou n gangsterize, tèlman gen lajan atè ki pou pèmèt nou moute yon konplo touye yon lòt byen fasil, enben se sa k fè tanzantan ou tande koudeta ap fèt nan peyi Dayiti. Paske imajine w, de 86 a jounen jodi a sa fè 36 ou 37 an, ta sipoze genyen 7 prezidan ki pase nan peyi dayiti paske lò fè 7 fwa 5 li bò 35 eske ou konprann sa m di w la donk medam matmwazèl e mesye konbyen prezidan nou pase nan tèt nan peyi dayiti de 86 a jounen jodi a nou nan nepòt 16 ap tonbe nan 17 prale wi sak pase tandiske nou ta sipoze gen 7 prezidan. se paske gen twòp lajan atè a, donk sa vin fè nèg yo gen fasilite pou yo fè tout bagay nan peyi a, pou yo kraze tout enstitisyon lè yo vle paske se estabilite a ki bon pou yo. Kòman ou te ka konprann pou yon prezidan soti nan kanpay li arive eli epi pou l pa tou monte ansanm avèk kabinè ministeryèl li? Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Pou l pa tou monte ansanm avèk kabinè ministeryèl li pou ki sa? Pa bliye chaje senatè, senatè sa yo se menm oligak yo k finanse yo. Oligak sa yo ki finanse yo pèp ayisyen. Donk se menm oligak sa yo, yo pral konte yo pou di, ebyen kiyès nap bay premye minis lan, kiyès nap bay pòs minis lan. Donk se yo menm ki pral voye moun pou minis agoch adwat, moun sa yo ki pap deranje yo, kap pèmèt dil yo pase lib e libè. Yo ap batay pou ke gon premye minis ki la ki chita lap fè pwomès, men malerezman l pap ka rive mete sekirite paske gang yo gen yon enpòtans. kapital nan zye politisyen e non sèlman sa tou nan zye elit ekonomik nan peyi a malgre popilasyon an li menm lap mouri pasi pala sa pa gade yo pase yo menm yo pap viktim nan ensekirite a eske nou konprann pèp ayisyen donk kounye a la leta vin tou non biznis konplètman menm si prezidan ta pran desizyon pou ke gen kèk chanjman ki fèt tout minis yo rete kanpe konsa yo ap gade l. Nan lakou dèkont tou se yo menm ki chwazi mete jij yo. Nan lakou kasasyon menm kout bra pèp ayisyen. Lè yo vle yon pwojè pase l pase, lè l nan enterè yo, lè yo gen gwo lajan yo pral fè. Men lè ke yo pa vle pou yon pwojè pase paske se pou peyi a l ap fèt, ebyen yo gen kontak, se yo menm ki met jij, donk yo rete yo ap dòmi, yo pale tout franse nan zòrèy nou pèp ayisyen. Yo fè w konprann ke sa te gen pwoblèm, sa te gen pwoblèm, sa, tout bagay te gen pwoblèm. Èske w konprann? Tout bagay te gen pwoblèm, dosye ap monte desann, tan ap pase sa pa janm rive fèt. Donk kounya la a, lè prezidan sa a li menm kontinye peze, peze, peze, ki sa ki pral pase, yo pral asasine l. Donk, la a ou pral di m konsa, si se konsa mesye oligak yo manipile politisyen yo, yo pa gen chwa. Non, nan lavi ou toujou gon chwa. Nan lavi ou toujou gon chwa fò nou pa fè erè sa e Jovenel Moïse li menm li te chwazi li pat ret kanpe l di pa gen chwa lap just bese lè bra li te fè yon chwa pèp ayisyen èske w raple w deklarasyon ke l te fè lè ke l tap pale ansanm avèk dyaspora sou dosye nouvèl konstitisyon an ann tande ki chwa ansyen prezidan Jovenel Moïse te fè pèp ayisyen. M ap pran yon dekrè pou m mete sou pye yon komite endepandan ki yo menm pral travay pou tèt pa yo avèk dyaspora a pou di ki sa yo vle nan nouvèl konstitisyon an. E se sa m fè. Se li m fè e nan konstitisyon sa tou m tou mande chak tan m gen okazyon pale pou w mete yon atik pou w di prezidan sa pa gen dwa kandida paske konstitisyon pa fèt pou mwen mwen pap kandida paske jodi a apre 4 an mwen ka di nou sa m soufri kòm yon moun ki vle wè chanjman an Ayiti. Mwen ka di nou kòman sa fè mal lè w gen volonte pou w chanje epi w gade ou kanpe devan yon sistèm ou enpuisan pa rapò a sistèm nan. Se yon fristrasyon ki di. E gen anpil prezidan, mwen menm, m te konn petèt te konn pale mal. Jodi a m fè mea culpa m pou m di yo gen dwa pa t gen kouraj pran. Yo gen dwa pa t gen nivo sajès ke m genyen ki pou te pèmèt ke yo te ka. pran kou ke m pran paske fò m di nou m pran anpil kou e m sipòte yo pou peyi a paske m konnen ke si nou bezwen yon peyi meyè demen se pou n gen rezistans pou n ka pran kou men pou n pa bay kou e m pran kou men sa granmoun toujou di bay kou bliye pote mak sonje Kou ke m pran yo m toujou di Rira bien ki rira le dernier Jodi a se mwen kap pran dènye Paske nan dènye ane manda m konstitisyon peyi a lap chanje. Li pa gentan chanje gason. Men kounya la a se nèg yo k gen pwoblèm wi malgre yo touye w yo pa ka viv alèz. E frè e sè byeneme fò n konprann seri de sanksyon sa yo k ap pran kont oligak yo nan peyi Dayiti. Yo te toujou la, te chaje prezidan ki te pase, se gras ansanm avè sakrifis Jovenel Moïse fè. An n kontinye tande. Nou tout ki sot la, ki chita la, nou soti dan de peyi, nou pa janm pase yon entèriptè pou n gade limyè lakay nou pa limen. Nou pa janm woule sou yon wout. Pou n gade moun abiye an ninja sou motosiklèt, epoutan se pou pousyè, se de moun ki malad, ki oblije makiye paske yo pa ka pran pousyè. Nou pa janm rive nan sitiyasyon kote de moun ap dòmi pa relèv, sa vle di moun sa al dòmi uitè diswa pou minui, inèdimaten, epi yon lòt gwoup vin dòmi de inèdimaten pou sizè dimaten. Sa yo ap pase an Ayiti, y ap pase pafwa nan Pòtoprens la. Epoutan sa pa fè moun anyen. Paske lwa yo, jan konstitisyon sa dizay la, jan l fèt la, li bloke moun ki pi fò yo, li bloke moun ki pi kapab yo, li bloke moun ki gen plis mwayen yo, li kenbe yo deyò. Pa gen jan peyi sa, Ayiti. Ka fè on pa San diaspora. Alelouya gen bondye alelouya gen bondye se gro koze wi pa gen anyen ki ka fèt aktyèlman la non pèp ayisyen si dyaspora deyò pa gen anyen ki ka fèt dyaspora fò leve pye w fò travay pou dosye konstitisyon sa Donk, meyè fason bò kote pa nou nou ka bay, nou ka pèmèt prezidan jwenn jistis, se pèmèt sa ke l te kòmanse fè yo yo reyalize, puiske se pou peyi Dayiti yo t ap fèt, se pou te kapab retounen lakay. Donk, fò w batay maten, midi, swa, fò w dòmi avèk dosye konstitisyon sa a, w reveye ansanm avè l. Eleksyon pa sipoze fèt san ke nou pa fin diskat sou dosye konstitisyon an, sa. ekstrèm ekstrèmeman enpòtan chè dyaspora. Medam, matmwazèl e mesye kounya la, jan ke m te anonse w pou nou fè konplo kont oliga kòwonpi yo san ke nou pa tire yon kout wòch, san ke nou pa boule yon kawotchou, pou n fè yo peye pou sa yo fè, se kòman nou pral fè l? Li ekstrèmeman enpòtan pou tout ayisyen tande mesaj sa. Mesye sa yo peyi Kanada sanksyone pou kòripsyon ak blanchi lajan, paske yo ap bay gang zam ak bal pou fann tèt nou pou kidnape nou tout la sent jounen, depi yo santi nou gon ti kòb yo gap yo depoze lapat sou nou pwiske nou menm nou pa sipoze anyen, yon. ti nèg tèt grenn, yon fanm cheve krepu pa gen dwa milyonè, pa gen dwa milyadè nan pwòp peyi l, se pou rete deyò, ou pa gen dwa gen lajan nan peyi Dayiti, ou pa gen dwa gen gwo biznis, ou pa gen dwa gen makèt, ou pa gen dwa gen gwo oto parts, ou pa gen dwa gen bèl restoran, yo ap flanke dife ladan, oubyen yo kidnape w, lajan sa ki fè ou ap ouvè zèl ou, ou gen agoch ou gen adwat, yo fè w vann tout ti afè w, pou ke ou ba yo lajan an epi ou menm degaje w kite peyi a sove poul ou al rekomanse a zewo eske ou konprann pèp ayisyen donk se vre ke kanada pran sanksyon kont mesye sa yo men li lè li tan pèp ayisyen pou nou monte yon konplo tou konplo pou nou delivre peyi dayiti sonje m te di nou sa pou ke nou kapab fè sanksyon sa yo gen valè yo merite. paske peyi Kanada pap chwazi pran sanksyon kont on seri de gwo babin konsa san ke li pa gen prèv. Konprann byen. Donk, piske se mesye sa yo kap fè nou soufri, li lè li tan nou menm tou pou nou pase a l'aksyon. Nou pa ka kouche yon kote, n ap di se entèl ki mete nou kouche, lè ke gon pwoche ki pase l ban nou lamen, pou nou pa tou avanse sou moun nan, nou ba li sa l merite, nou fè l aprann respekte nou. Fòk nou fon bagay. Nou pa ka kouche yon kote tankou yon vye kokobe, nou chita la pale anpil, nou pa deside pase a laksyon. Eske se mil goud nou yo nou pè pèdi? Ou vo plis ke mil goud, m ap di ou sa. Frèse sè byeneme 3 mesye sa yo yo sanksyone, genyen bidjo, gen enfòmasyon ki fè konnen misye se orijin arab, gen tou ki fè konnen li se orijin jwiv, donk misye se fondatè gwoup GB. E m pa kache di ou, majorite ponp gazolin ki an Repiblik Dominikèn, ki Jamayik, nan peyi Dayiti, tankou nan Sen Maten, misye se gwo asosye ladan yo. Bijoux al lekòl depi yon bèl bout tan pèp ayisyen nan sa ki gen a wè ansanm avèk vi piblik. Kiyès ki reprezante l nan tout bagay se yon pitit gason l ki rele Revend Bijoux. Misye se prezidan gwoup GBA pou moman la. Renald Dupuy li menm se youn nan prensipal enpòtatè ki envesti nan tekstil, dosye twal ou kapab konprann, an Repiblik Dominikèn, men dib sa a li se patnè sosyete Decadome SRL ki konsakre l a enpòtasyon e ekspòtasyon komès ak distribisyon divès pwodui pou moun, pou kay ansanm avèk bwason. nan peyi dayiti yo rele l nèg bon gou a. E dosye yo pa fini la pèp ayisyen pou m ede w konprann konplo a kòman nou pral trangle oligak kòwonpi yo ebyen tande m byen pèp ayisyen menm dib sa a Li se patnè Willy e Chic Dominicana s.r.l. Konpanyi sa ki enpòte e ekspòte pwodui pou moun, pwodui epis, bwason gazez, bwason natirèl a fwi e pwodui alkolize tou. Se vre Kanada pase pran 3 grenn sa yo toujou, men. nan elit ekonomik nan peyi Dayiti chaje lòt gwo tèt. E ou kapab raple ou, nan septanm ki sot pase a la a, jounal dominiken Listin Diallo te mete yon atik deyò, ladan l li te drese lis non elit ekonomik nan peyi Dayiti. Ladan l nou te jwenn Gilbert Bigio, Charles Baker, Boulos Reginald, Gregory Brandt. Pòl a Fito a se yon ko-antrepriz ak leta ayisyen, akò sa a ki te fèt sou èks prezidan Joseph Michel Martelly. E yo te menm resevwa yon envestisman de 12 milyon de dola de SFI de bank santral. Se pa ti koze piti k ap regle anba raje a, donk malgre s on peyi pòv. Nan domèn alimantasyon, bidjo M pa kache di ou k ap bwè kòb li aktyèlman la a nan Washington, li se reprezantan Kraft nan peyi Dayiti, li se reprezantan P. Maurice, ansanm avèk Goya, yon peti pwa, gen mayi, gen yon pakèt bagay ladan. Genyen Smoker tou ki se yon konfiti, genyen ki fèt ansanm avèk. frèz, gen ki fèt ansanm avèk prin, pèch, yon pakèt savè pèp ayisyen. Donk, se li menm ki reprezantan nan peyi Dayiti. E dosye yo pa fini la, fò ke ou kontinye tande m. Bidjo sa a, se li ki pi pwisan nan peyi Dayiti, un milliardaire en Haïti, tu comprends. Misye se ameriken, li gen lyen etwat ansanm avèk lòbi izrayelyen yo ki nan kongrè ameriken an. Nan Karayib la, sèlman li menm li gen 400 stasyon sèvis. Pou mak Shell, Chevron, Texaco, li gen 8 ayewopò, 5 tèminal enpòtasyon kabiran. Se pa ti koze piti. Menm Midjo sa pèp ayisyen ki gen anpil lajan tou nan HUHSA, yon sosyete ki fabrike lwil, poud detèjant, magarin, pwodui anbalaj. Donk, se gwo koze, se gwo lajan k ap brase. Lè ou tande kantite sosyete sa yo mesye yo fè pati de yo, donk, gen anpil lajan k ap brase. Non, ou pa gen dwa fè jalouzi. Se batay w ap batay, se konplo w ap fè konplo pou w sove peyi pa w. Èske w tande sa m di w la? Donk, konplo nou genyen an, li genyen de gran pati ladan. Gon pati pou oligak, gon pati pou tchoul sistèm nan, pou boukliye, pou esklav volontè mesye ki nan politik, mesye ki senatè, depite nou, minis etc. Ou konprann pèp ayisyen. Donk, Kanada ki pran sanksyon kont mesye sa yo, kont oligak yo depi 1900 jamè n ap di se yo menm ki responsab mizè nou, ebyen yon fason pou ke yo kapab gen pwa yo merite, se moman pou nou menm nou pase a laksyon pou n trangle oligak yo nan dènye nivo pèp ayisyen. Kounya la a, siwman w ap poze tèt ou kesyon, Fouco, kòman nou pral arive fè yon bagay konsa? Kite m esplike w. Donk, Kanada ki akize oligak yo ak politisyen yo, anpil nan yo se pa premye fwa n ap tande non yo ap site nan move bagay nan peyi Dayiti. Donk, se konfime Kanada konfime pou nou men nou tout te konnen. E a, vwala. Donk, kounya la a, Moman rive pou nou menm, nou poze pyè pa nou an. Se vre gen anpil politisyen ki di yo pral lajistis, pwiske se pwopo difamatwa, nou espere ke yo ale, sitou pou politisyen nwa yo, pa gen pwoblèm, nou ta renmen yo al lajistis pou verite kapab blay, pa gen pwoblèm. Men gen anpil nan yo ki pa menm bezwen al lajistis pase yo konnen sa yo fè, anpil nan nou tou konnen ki sa yo ap regle anba raje a. Donk nou pap kondane. Ke la jistis fè travay li nou swete w ale mon frè sa ka rive menm ou menm tou bezwen yon ti konfimasyon se trè trè byen pat pwoblèm ou kapab toujou ale la jistis donk peyi Kanada nan sa kap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti nan desizyon loni ap pran nan desizyon peyi Lèzetazini donk Kanada vin jwe wòl de pwoksimite. E pa bliye, majorite moun sa yo, pou byen di oligak kowonpi yo, yo ap pran sanksyon kont yo, mesye sa yo, yo konn nan chanb komès nan peyi Lèzetazini Damerik, yo gen gwo relasyon ansanm avèk kongresman yo, se yo menm k ap fè lòbi etsetera, se yo menm k ap di men ki moun ki pou premye minis, men ki moun ki pou minis, men ki moun ki pou direktè jeneral etsetera. Èske w konprann bagay yo, pèp ayisyen? Donk. Nan ka sa a, Lèzetazini di Kanada ou mèt pran devan, m ap apiye w. Men nou menm pèp ayisyen gen travay pa nou pou n fè, jan ke m te di l dènyeman an, Kanada s on pas li bay, nou menm fò n souke kò nou, fò n manche pye nou, fò n kòmanse fè egzèsis pou n met boul la nan kan an pou nou fè gòl la pèp ayisyen. Donk, depi plis pase 200 lane, n ap soufri. ensekirite, kidnapin, depi lè m fèt m tande moun ap soti kite peyi Dayiti yo pral nan Panyòl, yo pral chèche lavi miyò, tandiske travay yo al fè nan Panyòl la, se li yo te kapab fè nan peyi Dayiti, sof ke yo pa striktire l. Menm tè yo al plante nan Panyòl la, se menm tè sa tou k genyen nan peyi Dayiti. Sa k pase? Ebyen moman an rive pou nou fè yon konplo pou n plante lakay. Donk frè se sè byen eme pa bliye ke mesye sa yo, yo afilye ansanm avèk yon pakèt lòt gwo gwo milyonè, milyadè dan le mond. Donk imedyatman yo pran sanksyon kont moun sa a, sa ki pral pase, moun sa ki ta pral achte komès, et cetera, li pap ka fè tranzaksyon. e lòt milyonè k ap eseye kouvri pou li k ap fè tranzaksyon ansanm avè l, peyi ki pran sanksyon kont moun sa k ap finanse gang k ap touye moun, k ap vyole dwa moun, k ap fè vyolans, ebyen yo kapab tradui w lajistis, konsa tou menm sanksyon moun sa pran an, li kapab tonbe sou do w tou. Donk nan jou pase yo, atravè yon nòt ki t ap sikile sou rezo sosyal yo, nou kapab wè, Sogebank te pran sanksyon kont Henry Céant, ansyen premye minis Kanada sanksyone, pèp ayisyen ki nan dosye louch nan peyi Dayiti. Donk, Sogebank ki pran sanksyon kont ansyen premye minis lan, yo fèmen kont li. Donk kisa nou vle pèp ayisyen, konplo nou vle ki pou monte a, konplo m vle pou nou tout patisipe pou nou delivre peyi dayiti puiske sa fè lontan nap soufri anba ensekirite kidnapin, menm jan yo fèmen kont Anri Seyan ebyen oligak kowonpi sa yo tou fòk yo fèmen kont yo tou. Se pa ti koze ki piti non, se gwo koze pèp ayisyen. E li enpòtan pou ke nou pale ou de dosye sa. Chak bank gen sa yo rele swift kòd pèp ayisyen. Swift kòd la se yon nimewo telefòn ki konekte bank lan ansanm avèk lemond. Lè ou tande. Sogebank, Unibank, bank nan peyi Dayiti yo fèmen kont Jean Henry Céant, ebyen sanksyon pran kont li a, yo retire swift code la. Donk nou kapab bay oligak kowonpi yo sa ke yo merite pa rapò ansanm avèk swift code la pèp ayisyen. Donk konprann byen. Lè ke peyi Kanada pran sanksyon kont yon moun ki nan dosye dwòg, donk bank sa li menm ki kanpe ki pa pran sanksyon, lè ke peyi Kanada pran sanksyon kont yon moun kap finanse gang, kap blanchi lajan, epi peyi nou pa nou an nou menm nou pa batay pou ke Nou fè tout bank yo fèmen kont an bank mesye sa yo. E pa sèlman di l nan bouch, men fòk ke nou rete veyatif pou ke sa nou di yo, yo respekte pèp ayisyen. Paske konprann byen, rezon ki fè peyi Lachin pa ka anvayi Taywann, yo toujou konsidere Taiwan kòm yon pwovens. Èske w konprann? Rezon ki fè yo pa ka anvayi Taiwan se pa rapò a sa ki rele Swift Code la. Paske si w pèdi l, m pa kache di w, bagay la melanje nèt nan men w. Bagay la melanje. Donk dosye tranzaksyon pou vann, transfè lajan, non, bagay sa yo koupe l ansanm avè w. Lè ke yo retire swift code ou, ou pa gen aksè ansanm avèl ankò, kisa ki pral pase, dosye fè transfè lajan ou pap kapab. Pa bliye gen lwa entènasyonal ki di, si ke wap vwayaje men ki kantite lajan ou dwe pote. Donk lè ke nou mande. bank yo pou ke yo fèmen kont an bank mesye sa yo, yo p ap ka fè transfè lajan. E gon kantite lajan ou genyen ou p ap ka vwayaje ansanm avè l pou di men ki sa lajan pral fè. Ou p ap ka vwayaje avè l, m kwè se apati de 10 mil dola ameriken ou ka vwayaje. Ou pap ka vwayaje ansanm avèk gwo gwo sòm lajan. Donk sa pral mande pou bay eksplikasyon men men men men tan men tan men tan men tan. Donk kounya la twòp detay. Yo ap wè men kiyès kap kap travèse ansanm avèk yon gwo sòm kòb pou ale nan lòt peyi. E medam matmwazèl e mesye se gras ansanm avèk swift kòd la ki fè ke si ke mwen nan peyi dayiti. Mwen vwayaje male o Kanada, mwen te gen yon kont an bank an dola, oubyen an goud, mwen kapab rive o Kanada, sa depan de kantite kòb m gen sou kont lan, m kapab achte nan yon makèt ansanm avèl. M kapab achte nenpòt kote pwiske bank lan li konekte ansanm avèk lemond antye pèp ayisyen. Donk imedyatman m pèdi swift kòd la, m pap ka fè okenn tranzaksyon, dosye lajan elektwonik la dezole sa pa pou mwen donk se nan men pou m gen ti kòb e gon kantite lajan ke mwen genyen mwen pap ka pote l kach pou m ap travèse de peyi an peyi. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Donk kounya la pèp ayisyen sa ki pral pase lè ke nou mande pou bank nan peyi dayiti yo fèmen kont an bank mesye sa yo. Donk, si tout fwa bank yo ap fè rezistans kòm etan done nou konnen anpil nan yo envesti nan bank yo. Yo se gwo aksyonè nan bank yo. Donk, pèp ayisyen, lè ke bank sa yo ap fè rezistans pase nou konnen se la repiblik dè zodasye, dè volè e dè koken. Donk kounye a la sa nou menm nou fè, nou ekri òganizasyon ki responsab dosye swift code la yon fason pou kapab pran sanksyon kont bank lan ki pa vle fèmen kont moun sa yo, yo pran sanksyon kont kidnapin, moun sa yo k ap finanse gang, k ap blanchi lajan. Donk kounye a la, èske bank lan pral chwazi pèdi swift code li a pou yon grenn sitwayen? Donk, ou kapab konprann, nou kapab bay oligak kowonpi yo sa ke yo merite san ke nou pa tire yon kout wòch, san nou pa boule yon grenn kawotchou. Donk, si nou serye, si nou vle peyi a avanse, si nou deside fè konplo pou nou retire peyi a nan sa l ye la, si djaspora deside pou ke peyi a kapab retounen nan nòmal, pou ke yo kapab desann lakay pou yo vin envesti. Si nou vle pou ensekirite fini, si nou vle pou lavi chè, si nou vle pou kidnapin fini, ebyen desizyon sa l ap bon pou tout Ayisyen nan peyi Dayiti yo pran pou ke nou kapab mande ansanm avèk tout bank ki nan peyi Dayiti fèmen kontan bank mesye sa yo ke yo pran sanksyon kont yo si yo pa aksepte, ebyen nou aranje nou pou nou ekri òganizasyon ki responsab swiv kòd yo yon fason pou nou kapab pote yo plent pou pran sanksyon kont bank sa a ki rete yap soutni yon nonm kap finanse gang ki nan kidnapin etc. E non sèlman sa tou pèp ayisyen pa bliye yo gen doub. nasyonalite, yo gen trip nasyon, yo chaje nasyonalite. Ebyen, moun ki fèt nan peyi Dayiti, otorite nou yo, k ap destabilize, ki chwazi rantre anba vant oligak sa yo, ki chwazi pase tèt yo kòm esklav volontè, ebyen n ap fè petisyon kont yo pou n mande ansanm avèk Loni, voye yo retounen nan peyi Dayiti pou vin konstwi peyi a ansanm. Voye fanmi yo tounen nan peyi Dayiti. Puiske nan kafou peyi Dayiti rive la, se tout Ayisyen k pou mete men pou sove peyi a. Donk gen anpil moun k ap di, ebyen, lè ke nou chwazi fè yon aksyon konsa, se yo menm wi ki ki fè enpòtasyon manje nan peyi a, nou pral ret grangou. Ebyen, se moman an pou nou pran responsabilite nou, pou nou al plante latè. Se moman wi paske tout otan ou pa batay pou w gen kontwòl vant ou, tout otan ou pa batay pou w gen kontwòl sa w ap mete nan bouch ou se ou menm ki fè l, w ap stil toujou ret a moun, w ap toujou nan ensekirite, w ap toujou nan kidnapin etsetera. Pase sak pou w di w pwodui w ap antre ansanm avè l la, Yo pa met yon ti bagay ladan pou yo transfòme nou tout an vanpi. Yo pa met yon ti bagay ladan pou fè gade non dosye bandi a se neryen. Yo fè n abitye ansanm a, yo fè ògàn nou yo abitye ansanm avèk gang yo. Li lè li tan pou nou pran responsabilite nou. Donk, ou kapab wè malgre nèg yo fin touye Jovenel, yo panse bagay la t ap dous pou yo, Jovenel te pale yo, li son zo pwason l ap kwoke nan gòj yo. Donk, nou menm pèp ayisyen li lè li tan. pou ke nou pran responsabilite nou mare konplo a diaspora mare konplo pou nou sove peyi dayiti nou pa kap mare konplo menm jan ansanm avek anpil lot depi 1900 jamè kap kraze peyi a donk li lè li tan nou menm pou nou mare konplo pou nou sove peyi dayiti e frèse e sè byen eme an palan de mesye sa yo elit ekonomik la se yo menm ki fè enpotasyon se yo menm ki rantre ni papye jenik tout bagay net nan peyi a. Gon seri de pwodui ki antre nan peyi Dayiti, yo pat sipoze rantre non, pa egzanp, gen de lèt ou konn debouche lèt la jón. Bon m eksplike nou yon bagay, lè ke gon pwodui kap soti nan peyi Meksik ap rantre Ozetazini, ann pran pa egzanp lèt. Lè lèt la ap rantre Ozetazini, frè se sè byen eme gon pwotokól, se pa ti koze piti non, gon pwotokól, donk lèt la rive tou konjele, tou konjele l rive. byen glase, lèt la rive nòmal. Men lè ke gon nonm ki responsab pou rantre lèt nan peyi Dayiti, depi kote li sot ansanm avè l la, li kòmanse pran chalè. Li nan bato a l ap pran chalè. E pwodui sa yo pa sipoze pran chalè. Tèlman nou pa gen moun wi k ap siveye anyen pou nou e tout se restavèk nou. Se sa k fè m di nou fò n monte konplo kont yo. Donk, lè lèt sa resi rive nan peyi Dayiti, l fin bat plizyè jou sou lanmè, solèy nan kò l pèp ayisyen. Donk, lè l rive nan peyi Dayiti, li pa ka pa tou jòn. Fò l tou jòn, lèt la pa ka blan ankò, l vin tou jòn pèp ayisyen. Li pap blan ankò. Pase, jan yo ta sipoze pote lèt la pou l rive nan peyi a, l pa konsa. Donk son ekip bann ti bèt, son ekip bann fatra yo pral bay manje, donk yo chwazi pote l nenpòt kòman epi yo lage l tandiske yo menm yo pap bwè l lakay yo. Èske w konprann? Donk dèfwa gen kèk lèt ki konn rive nan peyi Dayiti pèp ayisyen lè w debouche li fè pchit. Dèfwa gen de fwomaj ki konn rive nan peyi Dayiti, fwomaj la se pa dat dekspirasyon an non k rive, men se tèlman l bat solèy fwomaj la vin jòn. Donk lè konsa, li vin gen move gou. li gate nan men mèt li, epi sa w tande ya, yo lage w ligidasyon, tèlman w pa gen ministè sante k ap regle anyen, ou tande w gen, bon, kòm e fatra yo boule devan l tou. Donk, lè ke li resi rive nan peyi Dayiti, pa gen okenn enspeksyon ki fèt, pa gen bagay konsa, donk lè konsa mèt li menm lage w ligidasyon, epi sa w tande ya, ti pèp visye ya, ti pèp mil goud la li menm, l al ranmase l epi l pral vann li tèt nèg, pase l bezwen rich tou, nan ligidasyon pa dire a tandiske moun ki lage ligidasyon se paske l wè bagay la difisil pou li bagay la gen move gou l pa bon son bagay li ta sipoze al jete ebyen l ligide l epi nou menm n al fè mache nwè avè l ala traka pou lave kay tè papa si nou pran pale de pwoblèm peyi sa m pa kache di w nwit la ap twò piti donk pèp ayisyen li lè li tan pou ke nou mare konplo. Nou mare konplo pou n sove peyi dayiti wap di w renmen peyi dayiti ou vle retounen lakay wap batay pou chanjman donk jounen jodi a nan kafou sa la a m ta renmen wè kòman politisyen ki di yo ap batay kont sistèm nan ap gouye kò yo kòman jounalis tout lasent jounen ki dè mikwo kap fè bouch yo fè bòkè. Ki desizyon y ap pran pa rapò a sa k ap pase a? Kisa yo ap di popilasyon an? Byenke m konnen anpil nan yo pral di non, fò nou chita, pale ansanm avèk yo, piske se yo menm ki ban nou manje. Al travay bann parese, nou renmen twòp, nou renmen tou pare twòp. Al travay! Al travay! Se yo k ban nou manje, se nou menm ki, se yo ki dis, se yo ki dat, nou pa ka rejte yo konsa. Pandan ke y ap fann tèt nou a katouch. Ou son kriminèl si w ta di yon bagay konsa. Pandan ke y ap fann tèt nou a katouch. Pandan ke se yo menm ki responsab ki mete nou nan pozisyon sa a. Paske ou menm, yo kreye yo menm mete la ou son w vye wobo ki la pou defann yo. Pou toujou ap vini ap di nou wi se pou nou padone yo. Yo pa konn sa yo ap fè. Pandan yo ap fann tèt nou. Non, nan kafou n rive a, sa k ka mouri ke l mouri, sa k ka chape ke l chape men fòk peyi Dayiti sove. Padone yo nan ki sans? Pou jan peyi a gangsterise nou pa ka viv nan peyi a? Pou moun ou pa ka ret nan peyi ou? Sa sa vle di? Pou n padone ki kote ki bò? An n al plante latè? An n al plante latè, tè a la, li ka fè manje. An n degaje nou, an n demele gèt nou. An n demele gèt nou pase Desalin li menm pa t gen okenn oligak non. Zansèt nou yo pat gen okenn oligak non e yo ki te demele gèt yo yo fon travay yo batay pou yo mete nou kote nou ye la jounen jodi a bouda nou paka dous nou paka ap tann tout fatra pou nou mete anndan vant nou leve pou nal travay donk li lè li tan jounen jodi a pou chanje pozisyon pou politisyen yo chanje pozisyon dat yo ap di yo renmen peyi dayiti jounen jodi a se pou nou gade yo nan zye pou nou wè ki aksyon yo pral poze ki desizyon yo ap pran. Jounen jodi a fò n gade jounalis ki la depi 1900 jamè k ap preche tout la sent jounen nan tèt pèp la, ki la depi lè ti kong kong t ap goumen ansanm avèk bougon mayi, ki la depi anvan Divalye ki di y ap batay pou le peyi. Jounen jodi a fòk nou wè pozisyon yo parapò, fò n gade yo, fò n swiv yo de prè parapò avèk sanksyon peyi Kanada pran Pase nou konnen pèp ayisyen, yo tout te konnen bagay yo la men yo te chita la ap fè bèk fè monte desann, tout moun konnen moun ki mèt gang yo men sa pa anpeche nap fè analiz sou ensekirite. Ala kote gade visye mesye se nan peyi dayiti. Medam madmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a bon ou ta gen yon ti pitit konsa sa w tap fè avèl? Timoun nan ranmase lajan w kareman ki kote lal vide l nan twalèt? Pèp ayisyen ann gade ti videyo sa ansanm. Ey ey gade m kanpe la pou eksplike zen an men zen an timoun men zen an men zen an timoun men zen an kanpe la pou eksplike zen an eksplike zen an. Ou tande li jete kob la nan twalet la biw poukisa ou jetel. Mezanmi timoun fem kontole kob la epi m mete kob la la m pa we li m pa tandel m relel li pa reponn idem dim antre nan twalet lan pou we kisa lap regle tout idem dim nan twalet lan li. Lèm antre, se zen sa lap bwase, se zen sa lap bouyi. Many, men zen lap bouyi a, Mely, ou pap bwè lèt? Many, poukisa w jete kòb la ou pap bwè lèt? Mely, dwa. Ebyen se kob pou mal achte lèt tou li. Jwenn lajan pou wap. Si se pa kouri m kouri vin la ti. Non li tap flòch kòb la Li tap flòch kòb la li pa nan rans li tap just flòch li epi wap chache lajan ou pa janm jwenn li ala traka pou lave kay tè nou lajan tap pèdi nèt ou pèp ayisyen Bondye pou ou sèm timoun an m ba yo vag. Ak manman m, manman m t ap woule w anba baton. Ayisyen m renmen sonje m mete ka, m mete sèl nan kafe, baton m pran apresa yo fè m bwè kafe a. A jou sa m manke fè tansyon. Ann kite sa la pèp ayisyen. Jounen jodi a fè egzakteman 17 mwa depi asasen kriminèl rantre kay prezidan an, yo manje prezidan. Wi, mèsenè, plis oligak, plis politisyen nan peyi Dayiti. Dosye sa a ki deja pase nan men 5 jij, tout Ayisyen rete yo ap tann jistis pou prezidan an, jistis pou peyi Dayiti e jistis pou tout moun ki tonbe. Prezidan Jovenel Moïse, oligak kowonpi ak klas politik gobe, frè e sè byeneme, hum! Pou ki rezon? Se paske a la dènyè minit, pa rapò ansanm avèk santiman l, lanmou l gen pou peyi Dayiti, li p ap santi l alèz, li p ap santi l anpè pou l ale, pou l kite peyi a nan eta sa a, li deside fè refòm nan bwat leta yo. Ebyen, pèp ayisyen kite m poze ou yon kesyon, n ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, se ki jistis nou vle kounya la? Fò m esplike nou. Boule kawotchou chak tan desann fè manifestasyon, non. Sa yo pa ka bay prezidan jistis, sa pa ka bay peyi a jistis lè ke nou kite moun ki patisipe nan asasina se yo menm kap dirije. Moun ki touye prezidan, moun ki lakoz nou rive la jounen jodia se yo menm kap dirije. Donk la se lave men siye atè. Lè w pran staff mesye Fantom 509 yo, èske w konprann? jounen jodi a kap fè lapli e le bon tan se yo menm ki nan tèt la polis lè w pran gwoup oligak kòwonpi yo prezidan tap batay ansanm ak yo jounen jodi yap fè tout sa yo kapab pou kontra malatchong yo tounen nan plas lè w pran premye minis Ariel Henry ki tap pale ansanm avèk badio jou asasina non l site nan touye prezidan tou sa donk lè w pran youri latorti. ou genyen peyi Kanada, Lèzetazini ki pran sanksyon kont yo. Donk, mesye sa yo fò yo mete kò yo sou kote. Yo pa ka rete ap pale sou moun, yo pa ka di yo ap pran desizyon pou peyi Dayiti. Apre yon prezidan fin asasine, nou pa ka kite menm moun ki lakòz prezidan an mouri, menm moun ki t ap chofe lari a pou oligak yo, pou yo ap dirije nou ankò. Sa se lave men siye atè. Donk lè konsa m pa kache di w, ou pa ka ap pale de de jistis puiske menm moun ki te nan sistèm jidisyè a, ki te fè manda pou t al touye prezidan an, menm moun ki te nan lari a, menm moun ki te nan palman ki t ap bwote pou pou jete, se yo menm k ap dirije, di m kiyès ki pral bay prezidan sa jistis? Donk premye sa nou gen pou nou fè, pou ke nou mare konplo jan ke m di nou pou n sove peyi Dayiti yon fason pou jenerasyon k ap vini an yo pa konnen vye bagay sa pou nou pa pran wont sa ankò devan le mond antye. Donk, toujou nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye asasina Jovenel Moïse, mesye ap eseye retire fokis, ou konnen yo bon nan sa. Kay prezidan te genyen 45 a 53 milyon de dola, se sa k te pouse mèsenè yo t al kay prezidan. Sa vle di, Kolonbyen yo te konnen kay prezidan ayisyen an, te kwè avan yo pa t janm konnen Jovenel Moïse kòm prezidan. Non, manti sa nou mèt kenbe l wi, nou pa pran ladan. Te kwè yo pa t janm konnen prezidan. Atò pou yon ekip mèsenè sot kote yo soti, yo fè konplo ansanm avèk yon ekip polisye k ap bay yon prezidan sekirite epi pou yo al touye l pou yo pran yon lajan. Anh gal misyon enposib anh. Ala traka pou lave kay tè e gen youn nan asasen yo ki fè konnen pèp ayisyen devan lajistis amerikèn yo te gen misyon pou yo al pran yon lajan kay prezidan, lajan sa se te yon dròg dilè ki te bay prezidan pou te kite dròg pase nan peyi dayiti pou l ale ozetazini men kontinye kreye divèsyon nou jojo koke nan gòj nou pi rèd tank n ap bay manti se tank n ap pi lèd. Te kwè avan kolonbyen yo se arete yo te vin arete prezidan pase yo te gon manda. Ebyen kounya son lajan yo te vin chache, yon drug dealer. Yo te vin arete yon premye fwa, yo asasine yon dezyèm fwa se toujou arete. Kounya nou poko janm bay eksplikasyon. de kiyès ki te pase lòd pou touye epi kounya la se lajan k te kay prezidan n te vin chèche? Hinhinhin ala traka pou lave kay tè papa non nou fè 7 an kay bawon pandan dènye moman yo la nou konn gouyad tout ti zonbi mesye kenbe divèsyon sa yo pou nou nou pap pran. Medam matmwazèl se mesye jan ke m te anonse ou jounen jodi a menm. gen pòt pawòl lapolis la ki se Garry Derosier ki te prezante devan laprès pou bay bilan lapolis pandan dènye moman yo la e anonse kèk desizyon ki pran pou fen ane a nan lapolis ann tande deklarasyon l ansanm avè. O nivo de la Direksyon Jeneral de Lapolis Nasyonal, n ap di gen yon sènm dispozisyon ki pran e sitou o nivo jesyon rasyonèl resous nou. Paran polisye ki viktim nan egzèsis fonksyon yo, e te genyen jisteman yon dekrè e ki te pran an se sans, kote ke pou genyen yon mezi dakonpayman avèk paran yo. E m te an kontak avèk pèsonèl, e sou pe, genyen de paran de polisye ki viktim nan egzèsis fonksyon yo, ki genyen pou jwenn asistans sa a, e suivan dekrè ki te soti a. Genyen, ankò yn fwa o nivo de la Direksyon Jeneral, genyen 546 moun, don on swasantèn de fam ki resevwa lèt de felisitasyon nan kad travay yo e nan kad merit tou ke yo fè swit a travay yo e ki enkli pèsonèl polisye e pèsonèl administratif, genyen 47 lòt tou ki onore, genyen 919 moun. qui formé, gagne 2219 euh, et, et promotions qui faites de monde qui gagne des grades inférieurs qui passé à des grades supérieurs et ceci de agents privés commissaires. Parallèlement, au niveau de l'inspection générale, et nous sommes capables que moi, pratiquement, et campé dans fond inspection générale, et lui-même, et qui, c'est la police des polices, et qui gagne des travaux administratifs qu'elle fait en termes d'enquête au niveau de la police nationale. L'important pour nous noter que l'inspection générale et mission c'est veiller sous discipline à comportement et tout policier de tout grade de tou grad, e tou sinyale tou a wo kòmandman an de bon konpòteman polisye yo e pou rekonpanse yo e pou ankouraje yo. Se youn nan rezon e ansèm de moun ki te benefisye lèt de felisitasyon ke onore e sa soti jisteman apre jisteman rekòmandasyon tou enspeksyon jeneral paske diksyon jeneral pa fè l pou kont li men l enplike enspeksyon jeneral paske nou kwè ke e Kapab genyen de polisye, de sèten polisye ki kapab ki kapab gen de konpòteman. Paske anndan enstitisyon an se de moun ki ladan l. Men nou kwè tou dan lansanm enstitisyon an, polisye yo malgre sitiyasyon, malgre sa ke y ap travèse, malgre tou ke yo viktim men yo toujou mete an 4 pou ke yo kapab fè travay yo. Alors, l'inspection générale, ont gagne vocation à tout, mais tout, il gagne tout, euh, vocation de discipline, à savoir, euh, dans le cadre d'enquête administrative, pour que, au besoin, pour que capable de prononcer des sanctions disciplinaires et contre toute violation et au règlement et de la discipline générale. Konsènan o nivo enspeksyon jeneral toujou, konsènan dosye jèn jounalis ki te pèdi lavi li ke nou sonje e kote ke sa te lage pratikman on pèn nan près la, nan sosyete an, kote ke nan kad travay li, kote ke polisye sa, padon, jounalis sa li menm li te viktim ki se Robenson Romelus. Genyen plizyè ak dankèt ki reyalize deja nan kad dosye sa. Sou pe, Enspeksyon Jeneral ap an mezi pou ke li bay dènye avansman nan kad ankèt sa. Genyen plizyè moun ki odisyone, polisye e temwen. E genyen lòt plent tou que des journalistes qui victimes de certains comportements de policiers, qui portaient plainte au niveau de l'inspection générale, dossier ça y a traité et au moment opportun, n'a la population au courant en toute transparence. Et nous toujours dit que la police, est impossible pour que les vende sans collaboration sans partenaire ça, qui c'est la presse. Et ceci dans quel que soit le domaine que presse que l'écrit, que le télévisé, que les parler, que les online. Et ça fait que y a des comportements, et quel que soit le comportement, dès que les pas fait honneur à l'institution, l'inspection hein, générale lui-même, est là pour qu'il fasse recommandations. Après, bien sûr, enquête. L'inspection générale tout a travaillé sur un ensemble de dossiers tout qui impliquaient de plusieurs policiers dans le trafic d'armes à munitions et de concerts avec des CPJ. Il y a plusieurs et gagné et enquête là qui avancé administrative au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier et président Jovenel Moïse, et qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili, rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joindre ministère de la Justice pour suivi administratif. En total, nous gagnons 82 policiers qui écrouaient aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, il a pour Pipiti, sept qui condamnés. L'inspection générale fait un ensemble de recommandations pour que soit capable de faire des renvois en dans l'institution. Mais au fur et à mesure, on a beaucoup de ensemble de euh, Mounsao que recommandé pour que yo révoqué en institution. Hein. Et gagné et Johnny ke tout moun konnen non datis li ki se Ton Kayada ki se polisye ventyèm pwomosyon ki li menm te enplike nan omisid ki te fèt sou yon jèn ki rele Vertil Eli Kanapevè kote ke tout moun te pratikman te pale de sa e misye an kaval enspeksyon jeneral fè yon rekòmandasyon pou revoke Clotaire Jean Josué alyas Kontagana ki se youn nan atis Barikad. Genyen Peterson Pierre ki se trantyèm pwomosyon e yo mande pou yo revoke li pou omisid. Gen Frantz Pierre, vensizyèm pwomosyon, enspektè Olnick Pierre ki li menm te afekte nan prizon sivil de Senmak pou asosyasyon malfetè e ki gen pou wè tou ak gang ki genyen non k rele Kokorat San Ras. qui trouvé et basé dans quoi des dans quoi Péris et entre Goudaïve zone Latibonite et gagne Jean Garden Pinet 28e promotion pour bavure policière gagne tout le commissaire de police Pierre André Cadet et les mêmes tout pour trafic illicite de stupéfiants et qui gagne la dernière de l'autre policier qui c'est Jean Désir et puis avec Fader Jean-Louis écoutez que ils ont fait recommandation pour révoquer Mounsayo également Simon Demostène pour trafic illicite et Alex premier 22e promotion, et Isa Dieudonné, 24e promotion, toutes pour trafic illicite. Mersi, mersi, Sir merci commandant Derosier se te yon plezi la police kontinye travay se ekstrememan enpòtan medam madmwazèl se mesye byenvini nan Haïti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete kote asasen pè san pèp ayisyen an afè pa dòmi di asasen toujou sispèk nan la repiblik premye minis Ariel Henry voye yon nòt bay migrasyon nan peyi d'Haïti li di migrasyon tandem. Depi se direktè jeneral tout minis anplwaye leta. Si yo pa gen otorizasyon mwen, yo pa gen dwa kite peyi Dayiti. E si tout fwa peyi a cho, pa bliye desanm pral antre, janvye, fevriye, etc. Yo pa ka pete kouri kot yo prale, se pou yo ret la nan peyi a. Ariel di non m pa ka pran bwa kale a pou kòm. Fòk gen lòt moun ki goute nan bwa a pèp ayisyen non. Bwa kale a m pa ka pran l pou kòm. Fòk gen lòt moun ki pran nan bwa tou. Non, en en, Bwa Kale a m pa ka pran l pou kòm pèp ayisyen. Premye minis lan mande imigrasyon. Gade, depi se moun ki vini ki pa gen otorizasyon m, sinyati m ki di ou gen dwa pati, pa kite yo pati fè yo rete la. En en, e bon ke premye minis Ariel Henry, men gon dezòd nan gouvènman sa tout pa piti. Imajine w gon gouvènman, gen 5 ladan, yo pran sanksyon kont yo. San konte lòt chenpanze, André Michel, Majorie Michel, Nenel Cassy, sa k pa tèlman twò prezan. Men yo la, yo la tou, ou konprann, men yo pa devan sèn nan, yo dèyè, e yo pi rèd. Ou konprann, pèp Ayisyen. Se yon katastwòf natirèl wi. Bon, pi rèd ke katastwòf menm. A wont pou la sosyete kounya la. Pè Eminant di pa nou pa soti, pa kite pou sa pa al fè skandal. Depi nou wè yo vini tou kanpe yo. Nou konprann kou a PM, se pou kite yo pati pou nou konnen. Sa w gen la. Nou konn dosye yo deja w nan touye Jovenel. Bon, sa ekri nan rapò de CPJ a. e ou te refize al lajistis. Humm. Antouka pèp ayisyen, lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete, ou dwe panse se blag. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal mezanmi aktyèlman la levanjil la konplike wi ekstrèmeman konplike pèp ayisyen Humm. Pastè a, pastè a rankontre wi, pastè a pran nan labouyi mimi. Ann tande videyo sa ansanm e gade l. Lè w kwaze lè w kwaze avèk yon gason, gason vre wi, li mete l pi fòm ke fanm gason an. An e zepòl li kase e pa e non kòman bagay sa rele chasil pliye radiatè l pran frap Oh! E m antre nan yon bagay isi, m al achte yon bagay avèk kèk zanmi m pou nou manje, epi lè m rive anndan, mwen menm m wè yon dam kanpe, byen anfòm, bèl machwè, men m pa konprann kakòn pye l. Hey! Sa k pase nan kakòn pye l, pastè? Di nou, an? Sak pase yon bèl dam kanpe ou pa konprann nan se la transfòmasyon mon frè fò w konprann. Oh Tonba la rele la labouyi mimi repre pou mwen pastè bre bonm zen an. Lè w kwaze lè w kwaze avèk yon gason gason l ye wi li mete l pi fòm ke fanm gason an. Oh! Lè m antre nan yon bagay isi, m al achte yon bagay avèk kèk zanmi m pou n manje, epi lè m rive anndan an, mwen menm m wè yon dam kanpe, byen anfòm, bèl machwè, men m pa konprann kakòn pye l. M di, Woy! Gade yon labouyi m di. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn.